Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon on va parle politik ebyen eh fòn di ke dans le rang de l'opposition gen yon kwak sa vle di Vyolon yo pa ale nan menm sans, yo pa akòde. Yon kote ou jwenn DIRPOD, yon lòt kote Sektè Demokratik e Popilè. Men pa rapò a la kriz ke travèse le peyi, la kriz politik, ebyen gen yon misyon Òganizasyon Eta Ameriken ki antre nan peyi Dayiti pou kapab. Dyaloge avèk sèten lidè politik pou wè ki pozisyon yo pa rapò ak kriz la, pou kapab jwenn yon seri de doleyans pou konnen èske bon yo kapab kontribye ak yon sòti de kriz e finalman ki sa k pase genyen gwoup ki deside pou al rankontre misyon sa genyen lòt gwoup Ki di, Pa ditou. Yo pa pral nan rankontre misyon sila paske misyon sa yo, yo menm yo toujou kontribye nan mete modèl prezidan sa yo, ebyen se yo menm ki lakòz nou ap patoje dan la kriz politik jounen jodi a. DIRPOD se yon gwoup nan opozisyon an. Sektè demokratik la se yon gwoup nan opozisyon an tou. Men antre 2 gwoup sa yo vin gen yon kwak. Pou kou al ye la a, m ta kapab di deja gen divizyon nan mitan nèg yo, se sa. E pou kesyon sila a, nou pral pèmèt ke ou genyen yon ide pa rapò ak repòtaj sa a youn nan konfrè nou, nan Radyo Telescoop. Desizyon sektè demokratik ak popilè a pran pou li pa rankontre delegasyon OEA a ki antre nan peyi a pou ankouraje aktè yo chita pale nan lide pou rezoud kriz peyi a konnen dènye tan sa yo, fèt apre konsiltasyon nan mitan tout dirijan nasyonal estrikti sila, dapre pòtpawòl sektè a. Mèt André Michel ap eksplike rezon ki fè tout dirijan sektè a vote kont rankont sila ki daprè li menm pa rantre nan liy angajman ak konba politik y ap mennen an. Nou te sipoze ale nan l'OEA jodi a a 3 zè, al rankontre manm delegasyon an, ansanm avèk lòt moun ki sou teren politik la, men la desizyon ki a ete adopte, je dire mèm a l'unanimite se ke le sektor demokratik e popüler par rapport a sa lin de komba par rapport à engagement politique, par rapport à responsabilité, n'est pas capable de participer dans réunion avec l'OEA. C'est la décision du secteur démocratique et populaire. On ne va pas participer cet après-midi à cette rencontre Avèk la delegasyon, avèk la misyon spesyal di Konsèy Pèmanan. Nan sans sa a, sektè demokratik ak popilè a ekri òganis rejyonal la yon lèt 9 paj pou eksplike li responsabilite li genyen nan detèryorasyon sitiyasyon politik la nan peyi a, daprè sa Mèt André Michel kontinye pou l di. Nou di nan dokiman sa a ke OEA asiste. Oya fèmen jel pandan Jovenel Moïse te gen plis pase 7 eleksyon poul te fè nan peyi a l pa fè yo. Oea fèmen jel pandan Jovenel Moïse ap krazee la jistis. Oea fèmen jel pandan Jovenel Moïse kraze la polis. Oea fèmen jel pandan Jovenel Moïse kraze parleman an. Oea fèmen jel pandan Jovenel Moïse ap vyole dwa moun, pandan Jovenel Moïse ap masakre moun. Nou di. OEA fèmen je l pandan Jovenel Moïse ap masakre, asasinen moun Lasalin, Bèlè, Site Solèy. OEA fèmen je l pandan Jovenel Moïse avèk gouvènman l lan mete je nèf nan peyi a k ap kidnape moun, vyole moun, tiye moun. Sektè demokratik ak popilè a pwofite pou li fikse ansanb kondisyon ki dwe ranpli pou li ta patisipe nan yon evantyèl rankont avèk emisè OEA yo l ap site. Nou di yo, Dan sèt sitiyasyon, nou pap ka reponn. Mentnan, lè l'OEA, lòske la kominote entènasyonal, li va konprann ke efektivman manda Jovenel Moïse fini, ke efektivman pap kapab gen eleksyon avèk Jovenel Moïse, lòske la kominote entènasyonal ora konpri ke pa gen kowabitasyon ki posib avèk Jovenel Moïse, Prizonye politik libere, yo sispann tiye moun nan katye popilè yo, kòman nap fasilite lenstalasyon de Maître Joseph Mécène Jean Louis? Ebyen lè sa sektè demokratik la a gade kisa l kapab di avèk kominote entènasyonal la. Yon lòt bò, avoka militan an renouvle konfyans li nan Mèt Mécène Jean Louis, li konsidere kòm prezidan repiblik la Pandan l envite ansyen alye politik sektè a ki chwazi rankontre misyon OEA a, resezi yo. Jodi a, c'est une affaire de morale politique. Nou pa ka leve yon maten, kòk la poko chante yon fwa, pou nou gentan bliye nou te chwazi Joseph Mécène Jean-Louis. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire réitère son attachement au choix de maître mécène Jean-Louis, au choix de ce magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation pour diriger la transition de rupture. Et à celles et ceux qui étaient comme nous, autres du secteur démocratique et populaire, impliqués dans ce choix, dans le choix de maître Joseph Mécène Jean-Louis, nous voulons leur dire, attention, Sektè Demokratik Popilè a, pa vre? Ok, kounye a la a, ann al tande ki sa Sorel Jacinthe ak Youri di, yo menm ki te ale nan rankont sila a, oubyen ki te delege moun, puiske Sorel Jacinthe, il a ete delege pou kapab patisipe nan rankont lan. Li di ke yo di tout bagay, yo di yo pa nan Jovenel, fòk gen yon depa òdone, bon brèf, yo pa pral patisipe nan eleksyon avèk Jovenel, men toudmenm, sa fè objè yon kritik. Ekoute. Nou di l, nou redi l, OEA ou Konsèy Pèmanan an aprè rezolisyon yo te pran, yo pa t envite n la a pou nou te vin diskite eleksyon. Dabò, n ap pale eleksyon lè Jovenel ale. E de twa zè dis, lè alapapòt nou di sa yo, a senk è mwens senk, enben y ap pale de kòman Jovenel dwe ale eske si gon komisyon de fasilitasyon eske nou ap dakò nou di yo depi Jovenel ale nou prè avèk tout sektè anndan peyi a lopozisyon konpri pou nou jwenn yon solisyon men la solisyon se dabò le depart de Jovenel E answit, chita avèk tout moun, tankou nou fè l nan akò ke nou, lè 5 pati politik le 5 jen mete deyò a ke nou tout genyen, ke lè sa n ap vanse. Le 6 gwoup politik yo. 1, Le, le départ de Jovenel. 2, Un Premye Minis konsansyèl. 3, On lòt CEP. 4, mettez des structures pour les procès, procès Petro-Caribé, procès et, massacre, et sécurité, et les ça, et les ça seulement, n'a pas les élections. Donc, dans la conférence nationale. Donc c'est ça, en clair, nous dit. Et pour me répondre directement, de 3h10 à 5h moins, Enben, kesyon an chanje. OEA koumanse ap di, li la a, nou se manb, il est venu s'informer e al bay rapò li e pou l konnen ki solisyon ansanm nou kapab jwenn. Mèsi, mèsi pou kesyon an. Mwen panse ke sou kesyon OEA, gen de moun ki te fè prezans fizik, gen moun ki fè prezans pa ekri, virtuel, pa ekri. Donk, sektè demokratik la, li voye di egzakteman sa l te vle di a. Ebyen Dieupold deplase al di sa l te vle di. Mwen reprann pou ou repons lan. Mwen di w a envitasyon OEA a, gen 2 gwoup ki reponn de fason prezansyèl, yo t al di sa yo vle di a, gen 2 moun se de fason virtyèl yo voye yon repons pa ekri a OEA. Kounye a nou genyen 2 son klòch diferan. Lit la kraze! E pa vre? Batay la prèske kraze! Ban m di nou yon bagay mesye. Nou konnen mwen m toujou la komsi m pap mete pwen sou L mwen mete pwen sou I. Jounen jodi a petèt a refleksyon sa kem pral genyen an, anpil moun pral di ke a m son pwòch pouvwa. Pa vre paske m konnen aparaman nou konn petèt fè de pwosè entansyon sou moun. Anpil nan nou di m nan opozisyon, mwen afiche mwen nan opozisyon. M pa kab bay ankenn moun manti, mwen nan opozisyon. Men pa bliye m di nou map vin avèk yon emisyon pou m di nou pou kisa ke m nan opozisyon. Pase depi m konnen m fèt, mwen nan opozisyon ak tout prezidan m konnen ki pase sou pouvwa depi m gen lespri. Paske m te konn toujou wè lakay yo moun ki pa vle travay pou avansman peyi a. Ban m di nou bagay mesye nèg ki nan opozisyon sila a. Bon talè, opozisyon sa eske li pa lè pou n ta kapab pèmèt ke. gen yon lòt peyizaj politik. Kòm si depi konm konm tap goumen a berejèn, mwen wè se figi sa yo, donk figi sa yo pa janm kapab sede plas ak yon lòt moun, moun nou kapab fè konfyans, moun popilasyon an kapab kwè nan yo. Eske n konnen Jovenel te ale? Men se nou k kenbe l. Paske Pèp la pa kwè nan nou. Pèp la pa kwè nan nou paske l konnen ke se batay enterè. Li pa yon batay pou chanje kondisyon lavi moun. Li pa yon batay, m ta kapab di w pou chanje yon rejim, men pou sitiyasyon pèp ayisyen an chanje. Men li just yon batay, jounen jodi a, m prezidan tranzisyon, m minis agrikilti, m minis finans, peyi ap gagote, m jwenn franchiz. Wi, se sa tou senpleman. Ban m di nou yon bagay, mesye. Mwen m pa rayi pèsòn. M pa rayi prezidan an, m pa rayi opozisyon an. Men m sèlman rayi sa nou fè peyi a. Ou wè jounen jodi a la a mesye ban m di nou. Ni prezidan, ni opozisyon, nou se 2 siy negatif. Sa vle di nou se 2 mwens. Men gon ti favè nou kapab fè peyi a. Ou wè 2 mwens sa yo? Si yo met tèt yo ansanm y ap bay yon siy plis. Sa vle di mwens pa mwens dòn plis. Si nou kole tèt nou ansanm wi n ap fè plis. Poukisa jounen jodi a la a poutèt enterè nou pa kapab di bon tout sa nou te fè peyi a nou fè l nèt. Tout sa phtk fè peyi a li fè l nèt. An nou mete tèt ansanm pou n fè yon lòt Ayiti. Mwen konnen opozisyon fè anpil tò ak peyi a. Mwen konnen BHT ka fè anpil tò ak peyi a, men jounen jodi a la a, an nou antere bagay sa yo non, an n di an n avanse. M pral di nou yon bagay mesye, zafè opozisyon ak pouvwa, ou wè peyi sa a, li pa yon peyi ki pou gen opozisyon ladan l ankò. M kapab di petèt pou yon 10 a 15 an. Li pa yon peyi tou pou gen yon prezidan ki konprann l ap antre nan yon lojik adelante, pèsòn moun pa kab pale avèk li, se li menm se apredye l ye. Lap wonyen kòl lal nan opozisyon. Sa rèd. Kounya la ann chanje pratik sa yo. Avan m ale m ta renmen di nou sa mesye nèg ki nan opozisyon yo. Le fèt ke nou pa vle ini nou. Menm nan opozisyon an nou pa vle ini nou. Nou konn kisa sa bay? Nou fè pèp ayisyen pran Rene Preval dezyèm vèsyon. Mouche a te mamlad, lap bwè ti kleren ni, lap manje zekay, li pa nan politik. Nou menm nou sou beton an nou tèlman ap fè grimas Blan an rele l, li di, Ou pa wè sa nèg y ap fè? Nèg yo pa ka antann yo non. Sa w panse si n ta chwazi w? Preval pa menm vle. Bon, lè w gade yo vin avèk Preval, ba w yo ba n Preval. Nou tèlman pa vle ini nou, n al nan eleksyon, chak nèg on kote, gode a di w li kandida pou prezidan, kiyè a di w li kandida pou prezidan, fouchèt la di w li kandida pou prezidan. Nou tèlman divize, vwa yo vin epapiye, ebyen. Sa w tande a la a, nou pran nan Mateli. E pa vre? Le fèt ke nou divize, chak nèg yon kote, yo ba nou Mateli. Nou fin pran kou sa yo. Nou rete, nou fè tout sa nou fè, kòm si nou fè yon seri de jimnastik, nou fè jiwèt. Nou rete, nou rete, nou rete, nou rete. Baw! Jovenel sòti kote l sòti, li prezidan. Paske, pa janm genyen kowalisyon. Bon, ban m di nou bagay. Malgre tout bagay, nou pa wè phtk a, li plis sanble. ak yon klan ki inifye li. Nou pa wè sa? Kòm si nou pa ka di tèt nou bon mesye, kòm Jovenel la son pwoblèm yo te ba nou Mateli ki te yon pwoblèm, epi jounen jodi a la a, ban nou wè ki sa n ap fè, n ap fè yon kowalisyon pou n pran pouvwa a. Se sa wi. Le fèt ke n ap fè tout bagay sa yo, tout teyat politik sa yo, de feyton ekeran, ebyen jounen jodi a la yo ba nou 3 prezidan. Nou pran 3 prezidan ke nou pa t deside pran paske nou pa t ini nou.